Pase Asosyasyon Gouvènans vle salye Fed, Yèmi, Radyo Televizyon Karayib. Delege Papi Djo. Pa bliye tèm kanaval la se ansanm yon lòt Jakmèl posib. Tèm kanaval 2023 Ansanm yon lòt Jakmèl posib. Se asosyasyon Troupe de Danse yo, yo menm ki ap defile la, k ap prezante bèl koregraf yo. Mezanmi, yon ti bak souple. Yon ti bak, yon ti bak, yon ti bak. Tou lè de bò yo, yon ti bak souple. Depi ajan sekirite yo pale avè nou, lojistik, lapolis pale avè nou tande jantiman fon ti bak fon ti bak souple fon ti bak pou tout dedans yo kapab pèfòme fon ti bak souple epi jounalis anliy yo kap pran imaj pran yon fason pou nou pa bare vi kameramann ki sou stedj la. Donk ki genyen anviwon 8 tip de dans. Donk se sa k ap pral la, se bèl koregrafi. Donk sa a se vrèman yon teyat popilè lè twoup de dans yo avèk maskara yo ap defile. Li pran lè se lèlè, lè rivyè lè, lè forè lèlè, lè montay lè, lè plenn se lè valon, lè chemen son. Bravo! Logistik Leya ede moun yo fon ti bak fon ti bak fon ti bak souple Lòt mo konsa Mezanmi fon ti ouvè fon ti ouvè fon ti ouvè souple fon ti bak Lòt mo. E se sa ki Jakmèl la, vil kanaval toutan ansanm yon lòt Jakmèl posib. Donk kanaval la nan nanm nou. Raman pa fè sa nou di, radyo tele otonòm. Nap tann ou ti sèvant. Ekilib. Èske ou prè pou nou de. Kole. Kole. Ekilib pa lage. Ou pare. Ekilib. Lage. Gen twoup gran solèy ki ap pwoche la li menm pou vini mete animasyon pou vin kreye anbyans pa l lan yon bagay pou ke li pèmèt pou ke li pèmèt pou ke li pèmèt popilasyon an li menm pou ke li pèmèt popilasyon an li menm viv sa l genyen kòm pèfòmans kòm Gran Solèy ki pote yon maryaj koulè ki gen jón, ble, blan ladann enben medam yo byen bèl, byen degize kote ke yo menm yo va avanse, yo ap avanse pou ke yo ofri pèfòmans pa yo a, spektak pa yo a e sou avni Barranquilla e nap raple ke mwen pa pou kont mwen se yon trio genyen nan mikwo a mwen menm Léger Mackenson nou genyen Makonèl nou genyen Yvens Désir Men antretan nou gen Makonèl ki bò kote nou an, misye pat ka la paske misye te nan yon tèt kabrit la, bagay serye nèt. E li rejwenn nou la, Makonèl kòman sa ye, kòman wap gade koulè a sou Gran Ri an? Antouka Makenson nou wè malgre anpil enkyetid, malgre anpil dout ki te plane otou di kanaval de Jakmèl, nou wè apati de apre pwent pwès ke majistra te fin bay nan lameri ki te bay lansman kanaval la, Nou te gentan wè ke aktè yo te gentan prè pou ke yo envesti pave Barranquilla a avèk anpil koulè, twoup de dans yo, twoup teyatral, gwoup bands a pye tou sa yo la pou ke yo kreye animasyon sou Barranquilla a. E konparativman avèk anpil sa moun te panse, yo pa t espere ke t ap gen plizyè gwoup ki tap patisipe ane sa nan kanaval jakmèl la akoz de sa nou konnen ki te rezève pou bidjè kanaval la 20 milyon de goud sa te kreye anpil fristrasyon sa te kreye anpil pale anpil anpil kesyon tap poze kisa yo ka fè avèk yon sòm ase mèg konsa men sa vin fè n konprann tou Makenson zafè kanaval se zafè moun jakmèl se zafè e popilasyon Jakmèl. Sèta di ke moun yo pa negosye kesyon sa a, malgre tout sa k te plane, ou wè tout atizan yo, tout aktè yo, tout gwoup de dans, asosyasyon de bann, asosyasyon de maskarad, yo tout yo met men ansanm pou ke. Dekorasyon e anbyans nan kanaval la. Nou wè yon responsab de balè, balè gran solèy ki avèk nou Mackenson. Nou pral eseye konprann gwoup sa depi kilè lap patisipe nan kanaval Jakmèl. La polis mandem fè bak mwen pa fè bak mwen resi pran fè bak bon men kounya la nap kouri. Bravo Professor Edgar. Kate Grand Soleil. Gade Kate ap danse mesye. Mwen pito Kate ap danse. Donk toujou se asosyasyon tout 2 bèl jacmel yo. ki gen 9 group de dans ki kontinye ap defile. Se side Jakmèl la. Jakmèl se tout de dans yo. Se bèl maskarad yo. E malgre tout jan sa ye makonèl, malgre te gen anpil enkyetid pou reyisit kanaval la, men fòk nou di, pou le moman, malgre se twoup de dans yo ki kòmanse defile oubyen k ap fin defile, nou poko wè gwoup maskarad yo, men gen anpil koulè, gen anpil koulè, men gen anpil moun tou makonèl ki fè deplasman. Sa ki anvi sanble bay lameri Jakmèl rezon lè ke yo di se youn nan rezon ki koz yo pa konstwi stang arebò avni Barann ki a pou jan sa te konn fèt lontan. Antouka Mackenson nou wè se pa gen tan pèdi sou pakou a ditou, se youn apre lòt y ap defile, nou wè gen yon koregrafi k ap vini la avèk star du jour k ap vini, se yon bagay enperyal n ap gade la, bèl fi, bèl jenn gason ki abiye avèk dèzabi wayal, Gras a sponsò nou yo, Fondasyon Gaz, nou gen AEM, AEM Complex ki avèk nou, nou gen Monely Seafood, ebyen gras a yo menm kanaval Jakmèl la posib, gras a Scoop, gras a ou menm tou ki ape pataje live la. Pou nou pale avek reine star du jour an ki avek nou la reine salut la reine. Bonjou bonswa tout moun se yon plezi pou mwen reprezante star du jour ane a nan kanaval. Kisa koregrafi sa reprezante nan kanaval la? Alò nou reprezante Rome antik lè ou wè Rome antik ou wè se tèt ansanm se inyon paske a Rome Pou wè divès, m kapab di, pèp ki ini yo. Donk, nan koregrafi sa a, nou pote inyon, nou pote linite. E nou kwè ke nan tèt ansanm, n ap arive gen yon lòt peyi. Sipè! Antouka, m felisite w pou bote w, vrèman bèl, bèl souri, epi franchman, bèl kreyòl. Mèsi bokou! Dakò, pa bliye ke ou sou Scoop. Scoop se tout kote n ye anndan kanaval la, tout anndan Nan nan kanaval jakmèl la nou la e imaj sa yo se sèl sousou wap wè yo. Imaj sa yo se sèl radyo television scoop kap pèmèt ou viv ou lakay ou paske nou menm se radyo pi oze se metad pi oze fè de bagay ke lòt pa rive fè antouka ou ka fè siyonman imaj rare sa yo se nou k ofri yo sèlman antouka nou la e nan s pwen estratejik yo pou nou pote bèl imaj jakmèl pou ane sa. Voilà, les amis téléspectateurs, téléspectatrices. Sou Avni Barranquilla a, nan kad dewoulman 31 nyèm edisyon Kanaval Jakmèl lan, nou ap kontinye pèmèt ou menm ki pa ka deplase viv gras avèk Radyo Televizyon Scoop, ou menm ki nan dyaspora a, k ap swiv nou sou tout platfòm yo, nou kapab gade kote gen de moun ki kanpe sou balkon lakay yo yo menm ki ap. Odisyone e bèl festivite sa a yo menm ki ap viv kòman twoup de dans yo yo menm ap mete animasyon, kòman gwoup maskarad yo yo menm ap pwoche avèk anpil koulè e sou avni Barranquilla a kote ke responsab kominikasyon an deja di nou pral rive nan dezyèm manch defile a sa vle di ke apre twoup de dans yo fin pase enben gwoup maskarad yo yo menm yo menm yo kòmanse ap avanse enben y ap woule pou le moman pou reprezantan pouvwa egzekitif lan ki ap rive sou stang meri Jakmèl lan. Nan yon lòt gwo manch la, ki se defile tout asosyasyon madigra yo. Avan, kite m di nou ke Jakmèl gen yon tradisyon papye mache. Tout èv sa yo m pral gade la a, se pa enpòte yo enpòte yo, se pa nan lòt peyi, se pa ann Ewòp yo soti, yo fèt la Jakmèl, avèk atizan Jakmèl, atis, moun yon domèn papye mache. E se sa ki fòs kanaval Jakmèl la. Donk yo pral defile la gen yon komisyon ki kwafe tout asosiyasyon sa yo ki rele K-E-Z-E-M men tout staf la la gen Blaise Elie gen Carlo gen Jules André gen Kenanl tout staf la la epi Ekilib, Depre la, Prezidan Lòt Jan, Prezidan Jil Andre, lè gen yon pyès ki se yon inovasyon ki enpòtan ke nou vle prezante gran piblik la, w ap delege responsab la sa w vin sou kote la pou l pale avè n pou nou kapab prezante piblik la pyès sa n ap kanpe mizik la. DJ, jwe, lage pandan madiga yo ap defile. Donk, sa nou wè ki sou tèt li a, nou wè yon panye fèy. Nou tout konnen ki wòl fèy jwe nan tradisyon peyi Dayiti. Anpil moun la a al kase fèy, donk selon kwayans yo, pafwa lè w pran yon tap, yo tape w, moute nan peyi w, w al kase fèy. Lè w ti moun malad, l al kase fèy. Donk fèy gen yon gwo pwa nan sa n rele, nan sa n ta rele w medsin tradisyonèl. E se sa madigra sa a senbolize. Son sistèm lakou. Donk madigra sa a se youn nan pi ansyen madigra ki la nan vil Jakmèl. Li rele Bouda pa Bouda e mizik y ap jwe a se mizik ki soti nan tè a. Se vaksin, se tanbou, donk se banbou, donk tout sa ap jwe a se vrèman on mizik kreyòl. Bouda pa Bouda. Mezanmi kameramann yo men jan anlin yo mesye fòk nou ouvri mezanmi lòt moun yo ouvri Blaise karese mede moun yo fon ti bak souple loistic fè moun yo fon ti bak la vip nou bay avanse fon ti bak fon ti bak. Mete sanon nou lage. Non pa lage tou. Nap woule nap woule. Kit nou pa woule nou woule pou yo deja kite gwoup la jwe. Ok paske yo tou pase avèk son yo ok. Mèt lage non li poko fin pase ok merci merci bouda pa bouda la mairie pou yo kanaval la relanse DJ lage souple ap fèl kanaval 2023. Diyosa wap sot jan. Point de presse que le comité organisateur en Tébaï avec maire principal Villan, donc sous que ce carnaval là. Fandi dit que son carnaval Pandan n ap di Grosso Kanaval ki deja reyini anpil timoun nan lari, anpil granmoun nan lari e s on kanaval ki petèt ka fini e jis e jiska jiska onzè minui paske fòk tout aktè yo pase. Se tranteyinnyèm edisyon kanaval Jakmèl. Enjoy!